Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Gen gwo deklarasyon ki fèt. M ta kapab konsidere sa kòm yon veritab malè pandye sou tèt moun nan sous matla. Ekoute byen, se son les talibans du Canaan qui ont fait cette déclaration par l'entremise de tout ti vis kout sa. Bonjou Ayiti bonjou le mond Wè m vin fè yon ti pale la sou afè trèv Jeneral Jeff bay la M ap tou pale tou sou afè bay moun sous matla yo Wè moun sous matla yo k ap plede kanpe nan lari a kanpe a zam Yo gen nèg nan ti cha yo k ba yo zam an ba yo zam kreye bandi pa yo sou smatla an sa vle di leta ap kreye bandi an sou smatla pa kite okenn tras fèt depi moun ap pase kit sou machin kit sou moto moun sou smatla kenbe moun nan depi l pa nan fòm tèt li bay ti cha paske m gen plizyè moun k nan viktim konsa gen plizyè moun bò yo kòk viktim konsa an anba men moun sous matla yo an sa vle zè la pandan jeneral la baron trèv jeneral jèf baron trèv pou bon repou fonksyone pou out nou a fonksyone an gen pasaj kanaran an menm tan an Leta fè dezòd pa l, yo kreye bandi pa yo sous matla, mete moun kanpe nan wout. Pandansetan, yo te di nèg Kanaran te desann sous matla al fè masak, nou pa t la. Konprann? Sa vle di la, nan yon klendè la, si yo kite nou okside, konprann, pandan trèv la fin bay la, yo pa respekte sa yo menm yo toujou kanpe nan lari ap fè makak pran moun se inosaman hum li pap dous pase depi kanaran ta yon nèg ki desann sous matla tout sous ap bouche tout matla ap boule an e moun pase nou di tout moun konn sak taliban yo an e tout moun konn kès kap pale la deja e tout se vis li an sa vle di la nan moman la General Jeffrey met mwen twen nan la Trèv la li menm M prè pou trèv la toujou kontinye Men fò moun sou smat la poze A bagay sa Fò chèf de la polis la tou Fon pase jel sou smat la A nèg ti cha yo sa yap regle Konprann Pase moun sa yo k bay pasaj E moun sa yo k bloke wout nò a nan moman la E nou menm kanaran Humm Nou menm kanaran Lè n pale Di n pale Nou di n ap fè yon bagay nou fè li Humm Sèlman n pa di moun sou smatla men sa n pral fè Men si m yo menm m kite M kite lari a fonksyone, m pa t ap okipe nèg nan ti cha ap mete moun deyò. Pou moun al viktim sou kont nèg nan ti cha. E nèg nan ti cha yo pa t met pye yo atè. Sa ki bèl la, yo pa t met pye yo atè. M ta vle tout moun pran nòt. Konprann? E lè moun sou smatla ap pase devan kanaran la, y ap pase bon repo. Pa gen anyen k rive yo, paske n pa nan pwoblèm a moun sou smatla. Konprann? M ta renmen pou tout moun konprann sa k ap fèt la. Konprann? Nou menm se nou pou desann al debloke sous matla N ap desann al debloke sous matla Sèlman m ta renmen tout moun sous matla pran nòt Pran nòt Kòm nèg nan ti chawony m pa dakò trèv la Se pase tire nan kanaran chak jou kanpe chaw devan tire tire Nan tout tèt mòn yo Timoun ap pran bal lakay yo Ti malerèz ap pran bal lakay yo An pandan nou ba yon trèv. Pandan jeneral Jeff ba yon trèv. Kòm jan mwen ba la la. Humm. M di nou sa deja. Jeneral Jeff banm twoun nan. Humm. Sa vle di si m vle konprann na konprann. E n deja konn vwa sa deja e tout ti vis. An. A nèg ki la. Tout zam kanaran di yo nèt. An premye. An. Humm. M panse ke se te evidan pou nou pat fè du blablabla jistavan nou kite tout ti vis pale. Alò, avan mwen antre nan analiz kestyon sila a, ba nou plis enfòmasyon, e tout ti vis la, konprann li byen. Si w pa konn teke mab, ou pap konn sa k rele tout ti vis la. Alò, ou. ka petèt dezabitye oubyen pa konnen koutim sa yo paske sa ka rive ou se yon ti jèn epi ou pa konn koutim teke mab la. Men si w pat konn teke mab ou pèdi anpil bagay. M te konn fè sa byen e jiskaprezan m kab toujou teke mab mwen. Tout ti vis lan se kòmsi m ta kapab di se yon fòmil. Son kestyon de jwèt rèd. Par egzanpl, si, tande byen wi, mab wap teke a, li nan yon pay, nèg la pase bò pay la al souke pay la, menm lè l pa teke mab ou a, li genyen w. Eske n konprann? Lè wap teke. Tande wi sa map diw la. Nèg la gen dwa parèt li nik trase mabou nèg la pèdi li pa gen dwa trase mabou san li pa mande pèmisyon. Ou menm tou si wap teke ou pran mabou a ou fon ti avansel anplis ou pèdi. Si w pral opa ou leve mabou ou pa di pèmisyon opa ou pèdi. Se sa yo wi k rele tout ti vis lan. Eske n konprann sa m ap di nou an? Donk, tout ti vis la se yon jwèt ki tèlman rèd, depi w ap jwe tout ti vis, dayè gen tout ti vis lè w ap jwe l, pa gen pale. Donk na va konprann, se pou m di nou ke, lè yon nèg bay tèt li non rele tout ti vis, aparaman l kapab yon danje. Bon, se pa sa ki enterese non men se deklarasyon an. M panse ke sa se yon deklarasyon ki sanse preske ensandyè. Tande byen, ki sa dosye a oubyen akizasyon an ye o jis? Akizasyon an se nèg ki fè pati baz Taliban, donk tout ti vis se nan Kanaran 2, nèg yo fè konprann ke, tande byen, Moun nan sous matla ap kowopere avèk lapolis o pwen ke genyen nan moun sa yo ki konn gen zam nan men yo atè a, ki konn kanpe bò kote cha a, epi pou ap veye move grenn. Epi pou kapab fè arete yon seri de moun, menm si se ta moun ki ta inosan. Epi, le pli dyo pou yo, pou ap veye bandi. Bon, nèg yo di moun Sousmat la, atansyon pou sa k te rive a pa rive ankò. Eske l pa ka rive? Wi li ka rive. Eske nèg Kanaran pa gen zam? Nou te ka di non. Men, depi lè nou te fin wè nèg yo te mete dife nan cha a, epi Jeff te bay yon demonstrasyon avèk. Yon senkantèn de Taliban avèk manch long nan men yo. La a tout moun te di tèt yo, Ekoute, Kanaran, ben, gon puisans la a tou. Hum! Kounye a la a, m vle lapolis konprann yon bagay. Fòk yon moun ou konprann anpil pou w pa di ke m ap sipòte bandi. Tande byen sa m pral di nou an. Bandi se bandi. Anpil fwa bandi konn enmi popilasyon an pa rapò ak fason y ap aji. Kèk fwa tou bandi yo konn itilize moun ki bò kote yo kòm boukliye. Kèk fwa tou bandi yo konn parèt kòm papa bon kè pou moun ki nan zòn yo. Men nan fòmil lan, nan bon fòmil lan, nan reyalite an se ke Enben, bandi se bandi. Èske ou konprann? Bandi se yon move je. Kounye a, men sa pou n konprann. Bandi avèk lapolis, kiyès ki sipoze pwoteje popilasyon an? M ta renmen nou reponn mwen kesyon sa a. Men m ap sèlman di nou ke, si w ap gade nan enstitisyon polisyè lan, La deviz ou byen modpas lan se proteje e servir. Donk, si gon gwoup de bandi ki yon kote k ap teworize yon popilasyon, lapolis se dwa dentervenir. Kounya la, gon lòt bagay pou konprann, si gwoup bandi sa li son pwisans la polis poko ka rezoud pwoblèm nan, li pa twòp evidan pou ke la polis li entèveni. Nou konprann pou kisa? Pou moun pa mouri. Paske banm di yon bagay, sak fè yo di la polis la lap pwoteje e sèvi an, Se youn nan, m ta kapab di, règ ki mare pye lapolis. Deviz lan mare pye lapolis tou. Si enstitisyon lapolis lan yo te di yo te kraze, non pwoteje, lapolis chak kote li vle l t ap kraze brize, l t ap fè menm jan ak gang yo. Nou pa konprann? Kounya la se paske genyen yon eleman a pwoteje. E sèt eleman a pwoteje, il saji byen de lapopilasyon. Paske lapolis te kab parèt la avèk tout chal, tout kote la epi l di bon l ap kraze brize. Ou pa konprann? Men li pa kapab fè sa. Ann imajine sa k te rive Babekyou nan Gran Ravin. Èske nou konprann? E sa wi k fè Babekyou vin bandi jounen jodi a la. On operasyon, nèg yo kwense, donk oblije gen bavir polisyè, sa ki kondui nou nan domaj kolateral. Epi, lapolis pran sanksyon. Paske, pwoteje e sèvi la se deviz yo. O pwen ke si lapolis fè yon erè, si yon polisye fè yon erè, li pa gen ankenn kouvèti. Nou pa konprann non. Polisye a li pa gen ankenn kouvèti. Donk, le fèt ke w ap evite jan de bagay sa yo, sa vle di, li vin tris. Kounya m ap di nou ke, si se lapolis ki gen dwa pou pwoteje, ebyen, li pa t toujou evidan. pou si pa egzanp nèg sa yo, tankou nèg Kanaran yo te di ke yo bay yon ti trèv, epi m panse ke pou lapolis li menm toujou kontinye ap frape. Èske w wè sa m ap di w lan? Paske si lè nèg yo t ap frape an, lapolis t ap frape avè yo tou, lapolis pa t bat ba. Men, ou wè sa k te konn ap pase. Nèg ap boule cha, nèg ap fè dezòd, nèg ap vòlè kamyon, nèg ap fè tout yon seri de bagay. Si yon bon maten nèg yo di a nou pran yon ti poz. Pandan yo pran ti poz la, fòk lapolis mete nan tèt li kòmsi èske se fèb nèg yo fèb, èske l ap tou pote boure sou yo, èske pote boure sa ki enpak l ap genyen sou moun ki ap frekante zòn nan. Paske, pa bliye jounen jodi a la gen de kote yon nèg ka pase. Ou ka pase pa Kanaran. Nan blòk sila a, obyen ou ka pase pa Kwadèboukè. Pa egzanp, moun k ap sot nan sant yo, si nèg sa yo di yo p ap kite moun pase ankò. Ou pa konprann non. Pa egzanp, lè lapolis ap pèmèt machandiz pase, mwen m te toujou di sa, li ta pi bon pou ke kòmsi se avèk bandi yo moun di l pou w pase ak machandiz ou. An atandan ke pwoblèm nan ka rezoud, paske lè se lapolis k ap pase avèk yon kamyon, nenpòt lè yon lòbèy ka pete. Men, lè se bandi an, yo bay yon ti mwayen, epi bandi a pa menm met tèt li deyò, menm li nik pase kondisyon, li di, o, kite pa menm gade machin sa menm. Men, lapolis p ap tire sou li. Ou pa konprann? Se lapolis ki kote pozitif lan. Donk, le kote pozitif ne pe pa adopte yn atitid negativ. Pou fè sanblan ki l aji pozitivman. Konprann byen wi. Bon, ban m kite dosye sa a, men, mezanmi, prekosyon pa kapon. Nou tande nouvèl la, ebyen, fòk nou fè trèzatansyon. M pral pase nan yon lòt dosye. Yon demonstrasyon la, l vin a 6 manch long. M al wè demen vrèman petèt sa l pral fè avè yo le 13. Yo mande m sa m ap fè ak tout fanmi an. 6 manch long. Paske jodi a m pral tande lòt nèg ki toujou di sa m pral fè ak tout zam mwen yo. Genyen 2 moun wi la Canada mete sou lis li ankò. Genyen Charles Saint Remy ansanm avèk Arnel Belizaire sanksyone par le Canada. Ansyen depite Arnel Belizaire ak òm dafè Charles Saint Remy alyas Kiko, bòfrè e asosye Michel Martelly, vin ranfòse lis pèsonalite ayisyèn sanksyone pa Kanada pou lyen yo avèk gang ame ki ap opere nan peyi Dayiti. Se sa minis afè etranjè Kanada Mélanie Joly fè konnen vandredi 13 janvye 2023 a. Kanada di li gen bon rezon pou kwè ke moun sa yo patisipe nan alimante kriminalite nan peyi Dayiti. Moun sa yo ki sou lis sa a non sèlman yo entèdi pou rantre nan peyi Kanada, men yo pap kapab efektye tranzaksyon finansyè nan peyi sila. Du kou, evantyèl byen yo nan peyi Kanada kapab frape par jèl. Sa vle di yo kapab sezi byen moun sa yo nan peyi Kanada. Ben, eske nou ta kapab di se yon kou dur pou Mesye Sen Remi? Eske nou ta kapab di se yon kou dur pou Arnel Belizaire? M poko kapab di sa. M sèlman kapab di li yon kou dur se lè ke nèg. Yo frape yo, yo gen byen nan peyi sa yo. Kounye a gon grenn bagay pou nou konprann. Mwen m panse ke yon sanksyon li fè pwa se lè ke ou di moun sa l pa ka pati. Li pap ka al nan peyi ou e tout byen l genyen ou sezi yo. E pandan ou sezi yo a kòm si m gen tan tande ou vann ni. Men si ou sezi byen moun sa ou vann ni. Fò ta fon jan ou ede Ayiti wi. Voye kòb la bay Ayiti. Ou pa konprann? epi mande ak lòt peyi pou pa kite moun sa vin lakay ou. Èske nou konprann? Men sèl sa m konnen, m panse ke yon sanksyon konsa li p ap deranje Anèl. Paske si Anèl fè yon bon ti tan nan prizon, li tann aske li libere. Sa vle di nèg la kapab viv Ayiti. Si yon nèg viv nan prizon mesye, pa gen anyen k ap fè w pa ka viv Ayiti non. Ou pa konprann non. Men fò n di ke li sa p ranfòse. Men m panse ke sanksyon sa yo, yo sèlman degrade pèsonalite yo sèlman. Bon, ou pral sezi wè eleksyon pral fèt la, menm nèg sa yo ki frape pa sanksyon, anpil nan yo pral nan eleksyon y ap depite y ap senatè. Nadim te di non sa tande pèp ayisyen. Epi kounya la tout moun pral mete dwèt sou bouch pral di oh, apa nèg sa yo tounen sou moun ankò? Humm, e sa papa. Pandan moun sa yo ap bay sanksyon. Par le fait que gon seri de nèg ki nan kole dèyè ak gang men yo pa gen volonte tou non pou yo ede nou paske m toujou di sa pa gen volonte si te gen volonte nan yon moman yo tap fè sa pou yo te fè a paske les etats unis kapab vin isi li met pye l atè a li fè yon seri de bagay an gwo ponyèt epi l vire do l ale a fèk gade moun kap pale anpil. Men, li pa ka vini la a tou an gwo ponyèt pou l di m ap rezoud pwoblèm nan. Hum! Tèt chaje. Sa vle di, jan bagay la ye a, m toujou di sa, li bon pou yo. Paske se yo menm ki pou renye. Men gon lè k ap rive, l ap pou pèp ayisyen an kanmenm! Li gen pou l pou pèp ayisyen an yon jou kanmenm! M rete kwè sa. Rete avèk pasyans, priye, si w ka fè lòt bagay la, fè l. Epi. Haïti sa tankou jan Carmely t toujou dim sa se une femme que j'adore franchman paske l toujou mete bèl pawòl nan panse m epi l dim ke Haïti sa ap chanje yon jou kanmenm wi ou mèt ou mèt kwè sa m di w la RL antouka n ap viv avèk pasyans paske si on pyès ou te konn peye 100 goud pou w fè l lontan kounya l nan 500 dola pou 7200 dola. Jounen jodi a la m ta renmen pou nou al machande yon moto Audjin. Donk euh de 7000 li kapab pase a 35000. Sa vle di li 5 fwa double. Eske n konprann? M pa gen pwoblèm an 2007 donk. Divès ane apre, men, si w te nan peyi blan an, ou te kapab toujou peye menm pri an. Èske nou konprann? Dola a, sou prezidan bann machwè, konbe kòb li te ye? Jounen jodi a, di tèt ou, men konbyen kòb li ye? Ebyen, lè yo fè yon ofè, yo voye yon san dola ameriken ba ou aletranje, lè l vini, ou gen twa mil bal epik nan men w. Men, sa w pral achte avèk li tou. Apre twa jou. li kaba. Pito dola a, ou te gen yon grenn dola nan men w, ou te jwenn 75 goud oubyen 50 goud pou li, men ak 50 goud lan, ou te kapab achte yon gode diri pou 20 goud, lè sa l t ap pi bon. Ou te kapab achte yon sak siman pou 500 goud oubyen 250 goud, lè sa li t ap pi bon. Konpwene byen. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de komantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi apre kes kon di a la pwochèn.